Prensipal pwen ki pral fè esansyèl nan nouvèl la pou jounen jodi a. Bandi ak zam moun yo pa rive idantifye pete bal jounen jodi a la sou Stevenson Telfort ke tout moun konnen sou non Atros manm gwoup Rockfam nan nan zòn Katalpa Dèlma 75. Atros transpòte dirèkteman nan lopital kote l ap resevwa tretman ke ka l merite e daprè menm sous yo Yon lòt moun te sibi atak nan men menm bandi sa yo nan moman atwòs te rive sou plas kote l ta pral eseye pote swen epi pote sekou ak menm moun sa. Zak ensekirite yo ap kontinye nan peyi Dayiti, medam mesye bagay yo grav e nou prale nan Okay, sous yo konfime bandi ak zam touye ak plizyè bal antreprenè Tate anpil moun konnen sou non Tate bèl boukannen Aswè jedi 23 mas la, nan zòn boulva 4 chemen nan Okay, anfas twazyèm egliz batis la. Toujou daprè medya an liy yo, yo konfime tou 2 lòt moun ki te pran bal, 2 lòt moun ta pran bal nan kad fiziyad sila, kote plizyè katouch tap tire depi plizyè jou nan vil Okay. Nan moman difisil gang ak taye banda nan peyi Dayiti. Medam mesye gen yon gwo tole tou ki fèt nan polis nasyonal la kote Frantz Elbe resevwa pou jounen jodi a la madam Lalin ki te an misyon an Ayiti e ap vire do l pou l kite peyi a. Yo fè konnen madam sa se youn nan moun ki federe gang, fè anpil zak malonèt e jounen jodi a avèk lajan leta, taks pèp ayisyen an, dg pnh la, Frantz Elbe ap bay madanm nan. Pak Bonè pou kantite moun yo di li responsab li touye nan peyi a. Medam mesye, nou se Sofia TV 83, nou pa fè ni di anyen mal, nou tou senpleman pote nouvèl la jan l ye a. Ann al tande epi swiv yon repòtaj ak ekip moun afè ti vibon an ki pote nouvèl la. Avèk enfòmasyon toufe touflam an, enben nou kapab di Tout moun konnen atis lan enben nou konnen anpil moun konnen atwòs lan Jameson Telfort enben ki se atis lan en Rock Fam an youn nan moun an nou konnen nèg pòdepè men ki se youn nan nèg ki te toujou kanpe ap mande jistis pou prezidan Jovenel Moïse e nou sonje resaman videyo fè li fè 7 fevriye 2022 a la kote atwòs ak toujou li menm bò kanpe bò kote Pou li menm li di pou gen jistis pou prezidan Jovenel Moïse. Enben atros yo menm a raple nou pandan li tap rantre lakay li bandi te sou moto ouvè kout bal sou atis la. Enben atis la enben nou kapab di enben ki resevwa yo fè konnen plizyè bal youn nan pwatrin li youn nan ponyèt. Men gen enfòmasyon ki ta sikile ki ta fè kwè se 6 bal atis la ta resevwa, men gen dòt enfòmasyon k ap kouri ki ta di se 2, men nou menm sa n konnen atis la li menm li resevwa plizyè bal, enben pou le moman la nou kapab di eta sante Atros li plizoumwen konparativman avèk. Anpil rimè ki t ap kouri la pa rapò eta sante atis la gen moun ki t ap fè kwè atis la li ta grav enben n ap di pli de pè ke de mal atis la enben li nan sal doperasyon an tout bagay pase byen pou atis la pou le moman atwòs nou konnen jodi a la enben se yon nan nèg Stevenson Telfort alyas Athos se youn nan moun ki toujou renmen peyi l. Se youn nan moun mwen gen chans pou m toujou kominike avèk Athos paske mwen ap travay prèske menm kote avèk Athos. Enben mwen menm lè m konn ap pale avèk Athos men li toujou di li pa gen volonte pou l kite peyi a. Rèv li se rete la. a an Ayiti, goumen, goumen pou wè kòman peyi a kapab chanje. Enben l di, enben se pa favè, se vre anpil atis ki nan Rockfam, yo oblije kouri kite peyi a pa fòt yo, men li menm li kwè, li kwè e l renmen peyi l, l ap rete la, l ap rete la pou l kontinye batay pou l wè kòman l kapab ede peyi sa chanje, se deklarasyon Stevenson Telfort. toujou fè avèk anpil zanmi l, mwen menm ki toujou gen chans pataje dè zide ansanm avè l, nou kapab di jodi a la nou wè kesyon ensekirite a kontinye ap vale teren men pa bliye pandan avan semèn nan te kòmanse mwen te di avan ti granmoun sa devègonde sa malfektè malpouwont sa avan l kite peyi a Nou gen pou n tande koze andan peyi sa a. Enben, efektivman vre, enben nou wè depi lè, enben depi depi yè semèn nan kòmanse, se kout bal tripotay pa bò, moun k ap mouri andan peyi a, enben jodi a se kou pa atis atwòs an, enben ki arive blese pa bal an, nou kapab di pou le moman, plis le fè ke de Mal Leonel, atis atwòs an, enben li sòti òdanje, enben kounye a l ap pran swen nòmal. Enben nou konnen kapab di atis atò sa yo di ta resevwa bal nan o nivo de katalpa zòn dèlma 75 leonel. Bon nou kapab di sektè kiltirèl la ki frape men kanmenm pli de pè ke de mal jan ke w sot di l la atis atwòs rockfam lame a ebyen ki li menm te atenn de plizyè pwojektil o nivo dèlma 75. Ebyen daprè plizyè jounalis kiltirèl kiltirè ki arive konfime nouvèl la menm kapab di kanmenm atis la te akonpanye de yon zanmi li men zanmi lan li menm ki arive pèdi lavi l pa rapò avèk plizyè bal ke zanmi lan te resevwa men bò kote atis la li soti lavi sov kanmenm e m panse ke kanmenm Bondye arive sove lavi l men kanmenm n ap pote solidarite nou a atis la e men poukwa pa tout sektè. e kiltirèl la nan peyi Dayiti kanmenm e Bondye arive sove lavi atis la anpalan de Atros e pou papa Salomon. Donk nou wè toujou se nan kad dosye ensekite jeneralize a bandi yo pa rive idantifye ouvè zam sou machin li eben finalman eben nou kapab di pou moman nap pale la pi de byen ke de mal li ouvè nan sant ospitalye ke lap pran swen ka nesesè. Leonel, youn nan bagay mwen konn ap kritike pafwa men Atros te toujou pran angajman l nan mizik kel fè Resaman la, atis Atroske t ap mande jistis pou prezidan Jovenel Moïse e ou wè misye te toujou angaje l e misye toujou fè kwè nou pa ka fè peyi a san ke nou pa nan jistis pou prezidan Jovenel Moïse e Atros li te rete fèm sou desizyon l paske li toujou rete kwè yon jistis pou prezidan Jovenel Moïse se li menm e lè sa l ap pèmèt peyi a chak fwa moun ki ta vle viktim de sa kap fèt la yo enben yap kapab e li te fè yon mizik ki rele m pa janm bliye pa janm bliye sa enben atis la twò san li kite fè mizik li enben nou konnen pou wè kòman li tap mande jistis pou prezidan Jovenel Moïse Leonel. desann Okay an. Depi kèk tan nan vil nan depatman Sid la, nou kapab di vil Okay gen yon ensekirite ki retounen ap taye banda la. Depi kèk tan la, kidnapin fèt, moun kontinye ap viktim de kesyon ensekirite a. Enben jodi a se tou pa yon antreprenè an palan de Tate Murat Kat Murat an se yon antreprenè nan Sid peyi a ki mouri sou volan machin li aprè l fin sove sou bandi ki t tire sou machin li plizyè repriz. Men ka l pèdi kontwòl volan an e rantre nan yon mi 23 mas 2023 anviwon 8 tè PM konsa nou kapab di enben viktim nan nou konnen k t ap enben jodi a la parapò avèk Sak pase? Nou konnen sa kap pase andan peyi a, li kòmanse kite depatman lwès la enben lap ateri kò l nan depatman sid la, wap konprann an kesyon fenomèn kidnap fenomèn ensekirite a ki kontinye ap vale teren andan peyi a enben yo pale se konfime bandi ak zam tiye ak plizyè bal Tat Mirat alyas Tat bèl Boukan aswè a jedi 23 mas nan zòn boulva Katye men Okay, Enben nou konnen o boulva Katye men Okay anfas twazyèm egliz batis n ap sinyale 2 lòt moun pran bal nan kad fiziyad sa, sa vle di nou kapab di ankò yn fwa jodi a la enben ensekirite a ki kontinye ap vale teren ou konnen on maladi lòske maladi a l ap vale teren nan kò a Leonel li kite pye l ap moute nan kò. lap moute nan vant, lap moute nan do, enben si n pa fè yon jan pou nou stope emoraji sa, enben nou kapab di peyi a nap pèdi depi se moun ki enpòtan andan peyi a, men jiska prezan nou kapab di jodi a la ankò yn fwa apre atis nou konnen atròs, enben Stevenson Telfort, enben se kou pa yon antreprenè, se mirak Etat enben ak sa gen chans enben selon enfòmasyon ke nou gen avèk pwòch Atisa Gidjimi ke mwen tap kominike yo di Mista ba pou le moman enben nou kapab di si Atisa te gen chans pou l te sòti an vivan enben nou kapab di òm dafè a li menm li arive pèdi lavi li jodi jedi 23 mas 2023 Leonel Jean-Charles. Lòt enfòmasyon nou kapab di nouvo. Voilà. Epi efektivman m wè gen plizyè nan nou menm ki ap ekri m ki ap mande Jimmy wi se gen moun ki panse se Hervé Fourcand non se pa sa pa gen anyen avwe avèk Hervé Fourcand Chanel moun ap fè bon TV nou konfime l pou ou sa pa gen anyen avwe avèk Hervé Fourcand ki mouri a medam mesye se pa li menm e antreprenè sa misye li menm misye spesyalize l se youn nan moun ki te konn ap fè anpil kòb nan kesyon moto medam mesye ok. Ou kapab wè nou gen foto a la, se paske nou oblije modifye foto a pou ou. E poutèt sa nou di w, fò nou pridan anpil. Nan zafè enfòmasyon, nou pa jwe, nou pa jwe ok. Nou pa jwe, nou pa pral di se yon moun ki, pandan se tan se pa moun nan. E sa pa gen anyen avwa avèk Ève Foukan. Sa, jis reprann non an pou nou, jan nou di l, misye se yon chof, se yon moun ki spesyalize nan zafè vann moto ok. Se menm yo menm nan, men se pa Ève Foukan. Wala. Repre fò pou nou. Reponn non an. N ap presize di mi pou oditè yo, Start Mira alyas Start Bèl Boukan se yon komèsan ki espesyalize nan zafè vant de motosiklèt. N ap raple w, mesye sa a li genyen magazen. kote ke yo vann motosiklèt nan vil Dèkany, eben kote ke li arive atenn de plizyè pwojektil, eben kote ke machin li al frape nan yon mi, eben plizyè pwojektil ke li te atenn a la tèt, eben deja li rann dènye soupi l e sou plas, eben e kontrèman a enfòmasyon jan ke di m sot di la, enfòmasyon ki ta relatif avèk Hervé Fourcand, eben se fo, se fo, se enfòma, sèt enfòmasyon è fo, eben se vrèman sitwayen sa ki reponn o non de. Stat Mira alyas Stat Bèl Boukan anpil moun konnen l nan vil Dèkay ki arive pèdi lavi l ebyen n ap pale de komèsan sa antouka ki pa rive nan nivo grand echèl la men kanmenm se yon vandè de motosiklèt onivo de lavil Dèkay poukwa pa Salomon. Bon e Wè, wè, Martine yo ta reyaji, men nou wè sa k ap pase la jodi a la, e pa rapò avèk kesyon ensekirite a, e nou konnen jodi a la, se yon fason pou nou wè pou yo moutre tou jiska prezan. Wè, e la ankò pa rapò avèk, nou kapab di, òm dafè sa. Men jodi a, òm dafè sa k tonbe a la, men kounye a fò n ta gade, Kiyès ki ta dèyè sa? Èske son pwoblèm li te genyen pèsonèl, son regleman kont, nou pa ka konnen. Èske se nan kad ensekirite a? Paske yo konn bagay la jo Etazini. Nenpòt moun nèg yo bezwen pran la, yo rale l nan ensekirite a. Jodi a, ou wè sou rezo ta la, depi nan bezwen tiye w, li kreye yon ensekirite la, enben depi bezwen pran w li mete w nan ensekirite a. Jodi a, èske misye tonbe nan kad ensekirite gouvènman Ariel Henry, enben anpalan de Emili Prophète kreye a la? Oubyen eske misye se regleman kont pa rapò avèk lòt nèg kesyon monopòl ebyen jodia la misye ta genyen menmiz li nan depatman sid la paske et elimine etat mirat vle di kisa nap gen kontwòl ebyen monopòl jodia elimine etat mirat gen dwa ke li ta anpeche nèg jodia la ebyen an tèm de biznis vann moto ebyen nou kapab konprann Nèg isi pale kokios. Men pandan n gen, a chak fwa nou gen de zantreprenè k ap tonbe andan peyi a, lè n pran, lè n pran pa egzanp, lè n pran pa egzanp Erik Jan Batis ki te tonbe antanke òm dafè. Men sa m vle n raple nou Djimi, pa bliye non, Loran Sensi de konsè avèk ansanm de moun, ansanm de sektè patwonal la, kisa yo te di? Yo te di yo menm bò kote pa yo, Yo sòti nan konkirans delwayal. Konkirans delwayal la vle di ki sa di minm? Konkirans delwayal la vle di, 1 enben map enben jodi a la se sèl mwen ki gen dwa gen aksè andan peyi a poum envesti. Apa de sa pa gen dwa gen lòt moun ki vin envesti andan peyi a. Si ta gen malè yon lòt moun vin envesti andan peyi a, nap fè yo kouri, nap fè yo vole, enben se sa minm konkirans delwayal la. Konkirans delwayal la vle di ki sa? Se sèl mwen. ki gen dwa gen aksè avèk kesyon monopòl la anndan peyi a. Jodi a si nèg sektè prive yo, yo te fè ave yo ke jodi a la y ap sòti anndan konkirans delwayal pou yo antre nan konkirans lwayal yo pral bay chans ak moun k ap vin envesti anndan peyi a, sa ki fè m raple a chak fwa gen yon òm dafè Gen yon moun k ap viktim andan peyi a, èske tout bon vre gen yon lapè ki fèt antre nèg sektè prive yo paske yo di yo menm yo yo ap fè lapè pou wè kòman yo kapab pèmèt lòt moun vin envesti? Èske lapè a fèt? Èske lapè a poko janm fèt? Enben nou pa konnen Jimmy jiskaprezan men a chak fwa gen de seri de nèg ki gen biznis, gen de seri de nèg ki gen kòb tonbe andan peyi a, mwen toujou kilpabilize ansanm de nèg ki te fè ave yo andan peyi a. ki te di jodia sak gen la yo responsab li ebyen jodia jiskaprezan eske gen lapè antre nèg yo nan mitan yo la Leonel. E nou kapab konprann tou medam mesye e nou toujou wè souvan moun ki viktim de ensekirite a se de moun ki nan klas mwayèn nan ki ap se de moun kap emèje nan sen nou e wap wè moun ki tonbe yo souvan se de tèt se ti tèt grenn e dè moun ki pwobableman ki genyen e ki soti nan dyaspora a oubyen dè moun ke n pa konsidere ki nan oligachi dè zafè lan ni tou ki nan oligachi politik la souvan se dè moun ki nan klas mwayèn lan ki tonbe donk nou ta kapab konprann pa bliye ensekirite a li pa janm frape pòt oligachi oligak politik yo e oligachi dè zafè la ensekirite a pa janm frape pòt yo ou janm tande akra viktim ou janm tande. E bidyo viktim eske ou janm tande brant mak sèn moun sa yo pa janm viktim ebyen nou kapab wè ebyen e sitwayen sa ki li menm arive tonbe an palan de an palan de e tat an palan de mira alyas tat bèl boukan nou pale de tat mira alyas bèl boukan ki arive pèdi lavi l e nou ap gade alekran ebyen byen ke nou pa ka moutre w imaj la li vrèman chokan men sepandan nou kapab wè. Se yon, se yon, se yon, se yon nwa, se pa yon, se pa yon milat ki, menm jan m te kapab konprann, se pa yon cheve kalalou, byenke nou menm, byen, byenke, bon menm si l klè diyen nou kapab regade, se pa yon milat ke l ye kanmenm, se yon moun ki klè, donk mwen, se sa k m, menm si l klè sa pa vle di ke li nan, li nan, li nan move zafè, sa pa vle di ke l nan move zafè, pa bliye Lionel, youn nan, youn nan, nou kapab di jodi a la, fò n ta poze tèt nou kesyon, kòm ankèt se pousui, nou pa konnen jouk kilè, Jouk kilè ankèt sa yo ap bagay. An Ayiti depi w mouri ou mouri nèt. Se sèl bagay pou fè se evite ou tonbe anba men an asasen sa yo andan peyi a men malerezman malerezman nou kapab di ensekirite Madam Lalim kreye andan peyi a pa rapò avèk federasyon gang ke l te fè yo e m te di sa mwen te di fòk moun yo trè pridan andan peyi a pandan semèn sa Nou tout nou konn sa. Nou pa ka di kiyès ki dèyè sa, men se senpleman nou pa pral kouri di misye te bon, misye pa t bon. Nou oblije pridan. Men senpleman, se si e sèten, gen divizyon nan kesyon nan kesyon sektè a fè la. Gen divizyon. Nou toujou di l gen yon ti gwoup ki vle avansman, ki ta vle kòmsi rete nan peyi an pou fè kòb, pou fè plis kòb. An nou di onètman, men ou gon ti gwoup ke ou konnen yo ki toujou la pou kraze, pou destriksyon. Men lesansyèl yo mèt fè sa yo vle mennè msye, Ayiti pap kapab, pap ret konsa. Men nou tap tande voice Vitelòm yo, se su e sèten gen seri de, gen ladan yo la kap tonbe, chen ap kòmanse mòde mèt yo, se sal ye, se pa lòt bagay, se pa lòt bagay. Epi souvan, souvan. Lè gen seri de tantativ de kidnaping k ap fèt, e se swa yo kidnape moun nan, ou swa yo tiye l. Men nan ka sa, etandone nou pa gen plis detay, nou oblije pridan. N ap raple w ke misye spesyalize nan kesyon vann moto, ok medam mesye. Epi malerezman, nou konnen jan Salomon t ap di l la, souvan, se seri de moun ki gen monopòl moto yo, se seri de moun, mwen menm, Nou konn ap tande yon zanmi nan emisyon an, misye te, misye te, misye te, misye t al achte plizyè moto an Chine pou vin vann an Ayiti. Li rive an Ayiti, yo di misye ou pap vann moto sa yo paske ou pa gen kontwòl. Yon dyaspora wi, ki te vin, ki te vin vann moto an Ayiti a bon pri. Mesye sa yo di li pap, moto sa yo se bay pou l bay li, yo pap vann yo an Ayiti. Donk. Ebyen madam Helen la li man fè adye la avèk pnh la la polis mpa konn de kisa li ki ri al fè adye avèk la polis mpa konn ki sèvis li renn nan la polis konsa ebyen mèkredi a nan yon rankont ki fèt ak wo eta majò pnh ofisyèl la lokal direksyon jeneral polis la nan okazyon an DG Frantz Elbé remèsye chèf sòtan Bini an nan pou Nasyonzini an pou soutyen li bay enstitisyon an pandan misyon l ann Ayiti. Nou wè Frantz Elbé ki remèsye Madam Lalim. Èske remèsiman sa parapò avèk ansanm de polisye ki tonbe, parapò kòman l afebli enstitisyon lapolis sa, ki sa Madam Lalim li fè pou l te kapab ede enstitisyon sa ranfòse? Pase lè m tande Pontalve remèsye chèf sòtan an pa rapò avèk pou soutyen li bay enstitisyon an, de ki soutyen konsa Madam Lalime pote? Paske jodi a nou wè enben gang li federe yo, yo gen plis pouvwa, yo gen plis monopòl, pandan ke lapolis pa ka jwenn zam, gen anbago zam sou lapolis la, yo pa ka jwenn zam, enben bandi yo yo menm yo jwenn tout kalite zam pou yo afwonte lapolis jiskaske fè yo kouri, tiye yo jan yo vle. E ou wè bandi vin pa pè lapolis, se pandan madanm la li mnla ki fè ou gen tout dezòd sa la, mwen pa ka konprann Frantz Elbe kòm Frantz Elbe se an misyon li menm poul wè kòman li ka kraze enstitisyon lapolis la, enben jodya ou wè Frantz Elbe al remèsye ann di jodya nou konnen Frantz Elbe se yon tchoul se yon restavèk, al remèsye madanm la li, enben menm yon plak donè li bay a madanm la li. Se sa pi mal la ankò, ou gen pou al se nan kòb taks mwen ankò, li pran kòb l ale pou l al ofri yon, nou kapab di Madam Lalime anpil moun konsidere kòm yon malfektè, kòm yon vanpi anndan peyi a jodi a la. M panse ke fò moun ta fè siyn de lakò Madam Lalime ki pale. Men, atansyon, Madam Lalime te gen yon plan, li, avan l ale li di fòk gen yon fòs entèvansyon ki antre anndan peyi a. Ou pa konnen, pandan 2 jou sa yo ke l te avwe l kite peyi a, ou pa konn kont ki sa ki kapab gen andan peyi a, Leonel. Bon, nou ka konprann. Antouka, medam, mesye, lè n ap di Ayiti pran pran nan konplo an, w ap gade eta peyi an, eta pnh la, jodi a la, gade l mennen, mennen, men dyab la, men dyab la, w ap gade Frantz Elbé ki ap pran, ki ap pran plak, ki ap remèt plak donè a, e, madam Lalin, pandansetan, n ap gade eta peyi a. Eta peyi a medam mesye menl devan nou la kòman ou te kapab konprann tax sou lajan ou lajan dyaspora lajan pèp la jodia la wè m pap di mo ti sousou pa respè men kòman ou fè kòman ou ka konprann pou yo ap oze bay madam Lalim plak nan eta peyi a ye la mesye kòmon we la nou. Bon fòk nou pa etone Jimmy paske pa konn misyon madam Lalim se petèt pa bliye se sou madam Lalim ebyen jisteman prezidan Jovenel li menm li asasine. E pa bliye, Frantz Elbé te fè pati Ho Kòmandman Lapolis la. E pa bliye gen yon franj nan Lapolis la ki enplike nan asasina Prezidan Jovenel Moïse. Donk kado sa a, plak donè sa a nou wè Frantz Elbé ta bay a Madam Lalinne se petèt pa rapò a sipò Madam Lalinne li te bay a Frantz Elbé e non sèlman, ebyen, fason ke yo te mete tèt yo ansanm pou yo petèt te abouti avèk asasina Rene Jovenel Moïse, e nou konnen ki di Frantz Elbé ou di Vitelòm, pase Vitelòm site non l, ki di Frantz Elbé ou wè e fondatè e 509 Fantom, e pa bliye tout tout vakab sa yo pase anndan peyi a se pandan Madam Lalime ki li menm te la depi an 2018, ebyen jodi 2023 nou sòm an 2023 ebyen li li sanse di adye a peyi a. Men pandan Madam la li la, enben bilan li vrèman katastwofik. Se pandan li menm li sou tèren an la e yo arive asasine prezidan nou, yon prezidan nou konnen ki vizyon li te gen pou peyi a. Enben jounen jodi a la, sa pa sipoze etone nou si nou wè Madam Lalime ap bay, ap bay, ap di a, ap jisteman si nou wè Frantz Elbé ap bay kado a Madam Lalime se paske li pèmèt li reyalize. sa ke li reyalize objektif li, e jounen jodi a la, Frantz Elbé ki vin direktè jeneral lapolis la, ou kapab konprann, se petèt apui Madam Lalim te ba li, ou pa janm konn se pa zèl kat Madam Lalim, donk m panse ke sa pa sipoze etone nou, lè asasen ki sinis antre yo, e se asasen yo ki ini yo antre yo, m panse ke. Pa gen, sa pa sipoze etone nou. Donk, m panse ke yon jou la jou pou peyi Dayiti, Madam Lalin, men jou jistis ap gen pou fèt, pa ap felisite Madam Lalin, li kapab konvoke pa lajistis e jounèlman ap gen yon koperasyon jidisyè entènasyonal k ap gen pou fèt sou dosye a, Madam Lalin, to ou ta li kapab reponn kesyon. Lajis paske jounen jodi a la e prezidan nou an li asasine se pandan prezans BINUH anndan peyi a e kiyès ki te ki te reprezante BINUH se madam la li donk m panse ke li prale fotil byen e dan lè dan lè dan lè zane a veni poukwa pa nenpòt lè li ni ap fèt sou dosye prezidan Jovenel la madam la menm li kapab reponn kesyon lajistis. To ou ta e se sa ke m panse salopri. Vwala, epi medam mesye, n ap gade langaj konporèl, gade langaj konporèl Frantz Elbe. W ap gade sa yo di w esklav mantal la, sa k rele esklav domestik lan, w ap gade wè l gen yon fyète pou l ap remèt yon plak donè a madam Lalin, pandansetan yon moun ki pa regle anyen. Ann gade byen donk nou menm malgre nou fè tout efò posib pou ke nou nan lari an, pou ke nou kapab rasire popilasyon an, pou nou mete yo an konfyans men nou pa sifizan. Lapolis sipoze deplwaye e nap lanse yon mesaj bay direktè polis la, direktè polis Frenselbe. Pran selbe eh okay pa piti mi san gadò la juridiksyon dè kay de departement du sud se menm jan avèk departement de l'ouest dè nip ou byen de latibonit du nord donk sa ke Yap fè okay la m pa kwè okay merite sa paske son konsta liye pou tout moun kap gade tout moun kap viv anndan vil la ke gon prezans ki pa fèt anndan vil la otre fwa tout moun te asiste ke te gen de pwen fiks anndan vil la lèn pase demapou te gen lapolis ki kanpe la lèn pase anba 500 zan te gen lapolis ki te kanpe la e lèn pase bò kote kafou simon ke yon patwouy ki te kanpe la. Lè n pase jele pou yon patwouy ki te gen pwen pwen fiks ki te kanpe la. Sa vle di ki te gen 4 PF anndan vil la ki kadriye vil la. Lòske bandi a li menm li fè dezòd li fè a, avan pou l kite vil la, l ap gentan jwenn li. Donk, PF sa yo pa egziste ankò. M pa konn sa k pase. Men yo pa egziste ankò. Donk, patwouy yo pa entansifye anndan vil la. Pa gen patwouy nan vil la. Donk sa bay bandi yo le chan libre pou yo fè dezòd anndan vil la. Donk sa ki fè ke mesaj mwen se pou DG pnh la Frantz Elbé pou l pran responsabilite l pa rapò a sa k gen nan vil la. Nou menm n ap fè tout sa n kapab pou n rasire popilasyon an de sekirite vil la. Men nou menm pou kò n nou pa kapab. Se la polis li menm pran responsablite l paske la polis li genyen misyon pwoteje e sèvi donk fòk la polis sèvi popilasyon an donk yo peye y ap touche fòk yo bay popilasyon an sèvis donk nou menm n ap fè tout sa n kapab men m ap lanse yon mesaj bay moun k ap pote zam ilegal nan peyi a donk se zewo tolerans pou tout moun ki gen zam nan men yo k ap met dlo nan je moun donk depi yon nèg gen Zam nan men w, zam lan ilegal, yo jwenn avè w, w ap tonbe. Paske jodi a nou kriye twòp e nou pa vle kriye ankò. Se bandi, se fanmiy bandi a pou kriye e nou bouke kriye. Donk m panse ke ke lapolis pran responsablite l, ke frè CLP pran responsablite l, ke nou menm anndan popilasyon an n ap òganize n nou menm pou jan de bagay sa yo pou l pa repete ankò. Donk fè yon sèl avèk nou menm, avèk lapolis, avèk lepakè, lajistis pou n kwape bandi yo.